Kite mal Hussein selon enfòmasyon ki rive jwenn nou yo libere doktè Gérald Gilles men fanmi an ta bay yon bon lajan pou sa. Bonjou bonswa tout moun ou konekte Sofia TV 83. Jodi a, dosye politik la frajil e selon yon rapò rnddh mete sou pye ki te date depi lane 2003, refè sifas, ameriken deja pran sa o serye e yo pral mache pran youn apre lòt tout ekip, tout moun ki te gen men yo tranpe nan zak malonèt anndan peyi a e bagay la pral dejenere. Yo nonmen non ansyen responsab dcpj a Gilles Louidor ki ta detounen plis pase 7 milyon de dola ameriken se sa yo fè konnen. Yo pale de lidè pitit Desalin nan Moïse Jean Charles ki nan pwoblèm ak ansyen senatè Nahum Marcellus ki pou kwè li la nan gwo tèt chaje san n pa pale de Privert ki resamman pran sanksyon nan men peyi Kanada pou dwòg ak dil yo di Se youn nan moun kap bay bandi zam anndan peyi pa nou an. Rete konekte ansanm avè nou Theriel Thelus la gon dosye ki kraze peyi a, sa w tande la anpil pale anpil pral fèt nan la repiblik konsènan non moun sa yo ki pran la ri, yon rapò ki endekse yo ke yo nan gang, yo nan vòlè, yo nan fè tout sak pa bon nan peyi a, peyi a pral chofe, FBI gen travay pou l fè, anpil gason pral anba kòd selon dènye detay yo. Nou se Sofia TV 83 rezo pa ou la. Kontinye abòne ansanm avè n si ou potko fè sa, wap resevwa tout nouvèl nou pral pibliye sou chanèl la e lè konsa wap kapab fè pati gwo kominote nou an kap grandi chak jou Bondye mete. Premye sa privert fè m pral montre n sa privert fè premye sa misye fè misye misye konnen ke gen anpil dosye t sou dol ki pa klè men sa misye fè lèl vini. Anyen pou pèp la tout pou yo. Sou kwè manti al mande Assad volcy. Men sa misye fè lèl rive nan pouvwa. Prevet bay nenel cassy BM bat li bay bo plan AAN. Non bo plan di non se pa. Li bay bo plan AAN li paka rele poul di manti li bay dera anviwònman li bay lavalas sante piblik. Li bay Carlos Lebon lavalas, li bay lavalas alfabetizasyon, li bay lavalas OFNAC, epi li bay lavalas sante piblik, e li bay Asanj Volsi eko sektè popilè ki te nan batay la, afè sosyal. Ok. Sa vle di ke lasosyete, dosye nèg sa yo dapre rnddh pa t klè. Alòske menm nèg sa yo de 2015, 2016, 2017 jiskaske jis jiskaske n rive nan asasina Jovenel Moïse majorite ladan yo yo se pwason kraze nan bouyon èske n ap fè peyi? Eske nap fè peyi? Eske n vle fè peyi? Kounye a sa la pral gen zen pale anpil men non! Paske si sa t di nan rnddh la yo yo ta manti sou nèg sa yo 2 pèsonalite piblik koni koni de tous si se ta manti nèg yo ta sipoze tradui òganizasyon an jistis pou difamasyon. de 2009 yo trete nèg yo de tout move bagay sa m sot di la yo e menm nèg sa yo pral retounen kòm kandida yo tout pral fè pati de lopozisyon politik anfas phtk kounye a yo pral kòmsi fon sòt dalyans avèk menm ekip moun ki t ap denonse yo dan le tan kisa pou m konprann la nan peyi a menm privert sa a ke ou site. ki te nan masak la Siri. Dayè manda efektivman, bon m'al gade sa pou nou, 19 novanm 2003 lanbasad dè Etazini a Pòtoprens li adrese direktè jeneral konpayi ayeryèn amerikèn Guy Wilson li di mesye konfòmeman à l'autorité contenue dans les règlements du département d'État, votre société est informée par la présente que le sous-signé a révoqué à la date d'aujourd'hui le visa non immigrant pour les États-Unis d'Amérique décrit ci-dessous, nom du titulaire du visa, Jocelyn Privert, date et lieu de naissance, 1er février 1953 à Haïti, classement B1 slash B2, date et lieu d'émission, 26 avril 2000, Port-au-Prince, Haïti nous avons notifié l'invalidation du porteur de ce visa et demandé qu'il remette le visa à ce bureau pour annulation, annulation. Jocelyn Briver. Continuez vous dire que si monsieur Sartre le Briver là, monsieur, nous t'a tenté, fais le passé Kòmsi nou pa respekte avi sa m voye ba nou an pou m di nou pou n pa kite mouche mete pwent pye l Etazini. Men sa k ap rezève pou nou. Non sèlman ou deja konnen kisa lalwa di sou zafè imigrasyon e nasyonalite. antrepriz ou an li pral responsab pou l peye yon amand de 3 mil dola ameriken paske ou pote Ozetazini yon moun ki pa an posesyon yon viza. M mande w tanpri souple pou w mande mesye Privert pou l kapab prezante nan biwo a an pèsòn. poul vin ak paspòl ak vizal sil ta kontakte sil kontakte antrepriz ou a men nou menm nan anbasad dèzetazini nou desi. Rezo Nasyonal Defans Dwa Moun, rnddh, li ekri KEP an pou l di l tanpri souple gen yon kantite endividi ki la a ki prale kòm kandida. pou vin senatè peyi an, nèg sa yo se pa moun ki fin katolik. E l pral bay detay sou enplikasyon chak nan yon dosye diferan. Mesye yo vye nèg mwen wi. Premye non nèg m pral site la a vye nèg mwen wi. Ebyen e sa m di w achiv yo fò yo pale. Premye nèg ki site la a note lasosyete se Schiller Louidor. Daprè rnddh, rnddh di li relve antwot ka sila yo, pami yon pakèt lòt men l relve ka sa yo. Genyen Schiller Louidor, men sa l di, Ansyen direktè dcpj, Direksyon Santral Polis Jidisyè, li prezante li sou banyè Fanmi Lavalas. pour département l'Ouest pays. En 2001, il aurait, c'est conditionnel, qui donc pas confirmé à 100%. il orè detournè. Sa a diyo ke le monsye tenan DCPJ, selon RNDDH, chile aluidor, an 2001, monsye ta Li pa li pa mete bagay la dwat non. Li il aurait, sa vle di au kondisyonèl. Misye ta detounen plis pase 700 mil dola ameriken. Ooh! E gwo koze. Daprè rnddh, an 2001, lòske Schiller Louidor te. direktè santral polis jidisyè, misye te vin kandida sou banyè Fanmi Lavalas, enben an 2001 misye ta detounen plis pase 700 mil dola ameriken, kòb sa a ke yo te jwenn nan men yon trafikan dwòg, yo te sezi lajan sa a nan ayewopò entènasyonal. Toussaint Louverture. E se swit ak koze sa a yo pra yo ta pral wete Schiller Louidor nan tèt dcpj. Mesye, t ap gen reyaksyon la a si m ta bay liy nan. Men emisyon pam nan li pa nan kenn reyaksyon a nèg la, m pa fabrik anyen. Achiv yo la se peyi a k pa janm konnen yo, e pa gen moun k ap fè achiv pou peyi a, ou konprann sa m di w. Tande byen, selon rnddh an 2009 ki te ekri KEP an ki te di l atansyon, Rnddh wi pierre esperance rnddh la konprann sak ayiti a ki te di ke nèg sa yo son ekip malandren vagabon individu ki enplike nan ekip dosye louch ki paka vin senatè peyi dayiti. Premye non l site se Schiller Louidor ki, daprè sa ndh di, ki ta detounen plis pase 700 mil dola ameriken yo te jwenn nan men yon dwòg dilè nan ayewopò Toussaint Louverture e se swit ak dosye sa yo ta pral wete Schiller nan tèt dcpj. Dezyèm non ki site se Serge Delva Gaspard. Chee gade zanj map pèdi aswè a mesye gen nèg kap di poukisa TT vin ak dosye se pa mwen achiv yo la pase gen nèg ki gentan nan medya la kap vin vann mwen privè kòm jezi kri sou latè fòm t fè achiv yo konplè achiv yo la se paske nou menm nou parese nou pa vle li bagay yo dezyèmman gen anpil nan nou parapò ak zanmitay nou nou pa oze tou di sa map di a mwen mwen t pou pale pou peyi a gen twòp moun kap fè li. Gen mwen t pou fèl pou pèp la pa gen pwoblèm tande byen dezyèm moun nan se Serge Delva Gaspard alyas Sergo Mayimoulen eh nou pat konnen eh nou konn Sergo Mayimoulen n se rele non sa misye se ansyen majistra lavalas nan miragwàn li se kandida pou l vin pou depatman nip sou banyè lavalas toujou lavalas. Misye te revoke an 2001 pou kisa? Pou de ka de malvèrsasyon nan meri Miragwàn nan. Sa di yo te revoke misye paske gen lè li tap prita meri a vòlò, prita, dechalbore, wen devantre ou konprann meri a. Li tap pete ti fif li, pete kann kès li. Pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm, Serge Delva Gaspard. Donk misye te revoke an 2001 daprè rnddh pou de ka de malvèrsasyon nan meri Miragwàn nan. Serge Gaspard, misye tou te akize le fè ke li ta patisipe nan mete dife nan kay divès opozan politik nan Miragwàn. rnddh kap pale heyy tande bagay m pa dwe emisyon aprè midi a la ap gen pwoblèm nan vil la epi m pral montre nou sak ayiti a twazyèm non ki site note non sa la sosyete se moise jean charles wè non sa fòm pwan ti dlo apa pa gen pwoblèm non son peyi difisil tande byen twazyèm non an. Selon rnddh, se Moïse Jean Charles, ki sa yo di pou Mòy? konseye prezidan, tande wi, an 2009. Sa vle di, menm rnddh sa a ki ta pral mande ekate Jean Charles Moïse nan eleksyon 2009 pou divès dosye louch ke m pral site la a, An 2015 done yo ap chanje men sak ayiti a. Rete branche nap tounen. Moïse Jean Charles ki se konseye prezidan peyi a nan epòk la Mesye René Garcia Préval misye se kandida anba banyè regwoupman politik pouvwa a ki te rele Lespwa nan epòk la misye te fè objè yon manda rale mennen vini. Moïse Jean Charles, oui Moïse Jean Charles, selon rnddh, misye te fè objè yon manda rale mennen vini jij Harold Chéry te mete dèyè li nan kad yon dosye l t ap enstwi ki gen pou wè ak yon evènman ki te pase 17 desanm 2001. Misye te konparèt. devan kabinè denstriksyon 4 avril 2003 aprè yo te fin tande Jean Charles Moïse jij la ta pral konvèti manda damne a an òdonans de depo Jean Charles Moïse sepandan misye te pran tan pou l gentan kouri. Nou pat konnen. M dwe emisyon aprè midi a l ka kraze peyi a plat nan men mwen. Li ka fè m pa gen zanmi men mwen m pa fè bri, m pa fè anyen. Bon okontrè, se montre m ap montre n longè nèg isi. Se montre m ap montre n wi dimansyon blofè nèg isi. Se montre m ap montre n sa k pase m la m al nan achiv sa a la. Enben e dosye Privè a? E dosye e fò m montre n paske gen nèg la kòmanse ap vann mwen kòmsi Privè se bon moun sesi. Se menm se Privè k fè m al nan nèg sa yo la. M pat bezwen nèg yo. Men fò peyi a konnen tou gen yon pil bagay nou pa konn nan peyi a epi nèg ap vin pran nou blofe nou bagay oh jezi bagay okay nou pa konn istwa moun yo fò n konnen fè gen anpil nèg pafwa k ap bat kò yo m okipe yo paske nèg yo pa li yo pa fè rechèch yo pa konn anyen de peyi a yo sèlman kwazawò nèg la sou rezo epi tonbe voye bonte voye flè kalonnen m ok pa gen pwoblèm s on peyi difisil mwen m ap swiv yo ok Jean Charles Moïse. Daprè rnddh, misye te gen yon manda damne yo te lage kont li e se jij Harold Chéry ki t ap enstwi yon dosye ki gen pou wè ak yon evènman ki te pase 17 desanm 2001 lè Jean Charles te parèt devan kabinè denstriksyon le 4 avril 2003. Aprè yo te fin tande Jean-Charles Moïse, ta sanble l pa t konvenk jij lan, majistra a ta pral konvèti manda damne a an òdonans de depo. Kidonk, pou n pale pi klè pou moun yo, jij Harold Chéry te mande pou yo arete Jean-Charles Moïse le 4 avril 2003. E se gade yo gade yo wè Moy misye disparèt Gade jiskaprezan Moy son nèg la ki ta ki pa janm reponn kesyon lajistis Hein Moy jiskaprezan men Moy an kaval wi la Heheheh gade yon peyi difisil mesye Lè Moy jij la mande pou yo mete Moy yon kote pou machin pa frape li Se gade yo gade yo pa wè si Moy monte si l desann. M ap repete rnddh nou pa t konnen Jean Charles Moïse misye tou enplike nan divès evènman ki rive Kap Ayisyen le 6 avril 2003. An efè, pandan yon manifestasyon ki t ap òganize par des membres de l'opposition, sa di moun ki te anfas pouvwa a lepòk, Eben genyen yon seri patizan Lavalas ki te gen nan tèt yo Jean Charles Moïse e Nahoum Marcellus. Yo louvri kout bal sou manifestan yo. Eben! Apa bagay la! Konklizyon refleksyon m nan n ap konprann. Tann konklizyon refleksyon m nan n ap konprann. M te di n ke gen nèg la t ap kòmante bèl li pral fache. S on peyi difisil. Peyi sa a m di w s on peyi. Si w okipe nèg nan peyi sa a, ou ka fè Konkou kòmand M. Kòmandan Jean Baptiste, e nan nan Besap lotbò a, misye di w wè, pou w vin nan Besap la, fò w pa fè ni sik ni sèl. Ou wè se yon peyi, si w okipe nèg nan peyi sa a, ti vagabon, malandren, detraktè, ou ka fè ni sik ni sèl. He, mwen m pa bat pou m pa fè youn la, wè m fon emisyon la, antistrès, pa gen pwoblèm. Tande byen! M pral montre nèg isi, longè nèg yo, m ap pale la a de 2009. rnddh di ke Jean Charles Moïse avèk Nahoum Marcellus pandan te gen yon manifestasyon ki te anfas pouvwa nan epòk lan eben yo louvri bal sou manifestan yo e te gen yon moun ki mouri moun sa se gen Donald Julmist e gen yon blese ki se Evens Lucien. Ebyen fanmi yo la. Ya demanti sa. Gen Eydy Fortuné ki se sibstiti komisè gouvènman dalò prè tribinal premyè enstans Kap Ayisyen. Misye te pran kout wòch nan tèt. Ohh poukisa misye pat vin minis jistis. Se Eydy Fortuné. Misye te vin minis jistis wi. Tande wi. Yo di ke Jean Charles Moïse ak Nahoum Marcellus an 2009 rapò sa soti paske yo te gen akizasyon sou do yo depi 2001 yo te gen akizasyon sou do yo e sa t fè ta pral tande misye an 2003 jij la pral mande pou yo mete Jean Charles Moïse yon kote pou machin pa frape l yo te gen akizasyon sou li kòmkwa l ta touye yon moun nan manifestasyon ki tap fèt Cap Haïtien kont pouvwa lavalas la nan epòk sa a. Enben, men te genyen Edy Fortuné te sibstiti komisè gouvènman epòk la, misye te pran kout wòch nan tèt. Daprè rnddh, Jean Charles Moïse li tou l te enplike nan yon asasina ooh le 15 fevriye 2004 de Gitz Adrien Salvan. Ta sanble se gade yo gade yo pa wè dosye a. Donk, 10 mwa aprè, misye te gen yon òdonans de cloture nan kabinè denstriksyon Cap-Haïtien. Katriyèm moun nan se Amanus Mayette. Enben, Lavalas ta bay pwoblèm anpil pou sa e Lavalas sèlman yo te bagay nan baay sa. Genlè, genlè chak tan tou nèg yo yon jan. an fas yon pouvwa. Pa gen pwoblèm non. Men se tann konklizyon m nan pou n konprann peyi a. Amanus Mayet, yo tout ap tande emisyon an la wi. Misye enkilpe nan masak Lasiri. Enben, misye egalman te sou kou yon òdonans jij enstriksyon Senmak nan epòk la ki te voye dosye a par devan le tribinal kriminèl san asistans de jiri pou de krim grav pèrpetre Ansyen prezidan Cour la ki se Maître Hugues Saint Pierre, misye te mouri nan yon aksidan sikilasyon ki jiskaprezan poko klè. Enben nou pa konnen. Nèg sa yo pa timoun tou non papa. Alí si w wè prezidan an ta anmède kò li, epi se gade l gade l wè l fè aksidan. Ou konprann? Tande byen, senkyèm moun nan se Jocelerme Privert. Bon m rete la a kounye a. Joslèm Privert Joslèm Privert Fò m gade la pou m wè Joslèm Privert Joslèm Privert Kote mesye Privert Men mesye Privert Mesye Privert Vert Debiye vert Karse Privert Pa yon pwoblèm Eske li plis an vè? Pa gen pwoblèm. Petèt yo an vè ou an wouj, m pa konnen. Ok, men mesye Privert. Senkyèm moun nan yo epengle se mesye Privert. Yo di ke, ban m gade pou m wè, Joslèm Privert, misye se kandida endepandan pou le departeman dè Nip. Li di li, yo di ke misye egzakteman nan menm sitiyasyon ka ansyen depite Amanus Mayet. Kidonk misye ta enplike tou nan dosye masak Lasiri an. Anplis, viza ameriken misye te revoke par lèzotorite amerikèn an 2003, jan m te di sa talè a. Mwen gen lèt kote ke yo te adrese ak konpayi ayeryèn nan alepòk, kote yo di tanpri souple pa kite mouche sa a monte avyon an pou l antre Ozetazini. Yo di si, yo tou di konpayi a, direktè e responsab vòl la, yo di ke si w kite Joslèm Privè monte nan avyon an, l pile Etazini, w ap peye yon amand anplis lòt sanksyon ki prevwa nan zafè trafik ayeryen, men w ap peye yon amand m kwè ki nan 3 mil dola vèt pou sa sèlman. Sa di son endividi pou pa kite monte nan avyon sa pou l mete pwent pye l Ozetazini. Viza l te koupe an 2003. Fòk peyi a konn bagay sa yo. An peyi a pa konnen. Peyi a pa konnen. Enben, e sa t fè nou la a toujou. Enben, ok, pa yon pwoblèm. Sizyèm moun yo site se Naum Marcellus, msye ki prezante pou depateman Nò sou banyè Fanmi Lavalas. Viza ameriken mouche tou te revoke an 2003 pou patisipasyon prezime l nan kisa souple? Nan trafik de la dwòg! Men n pa konnen. Nou pa konnen non. E wè n wè bagay yo la n di yo. Kidonk, nan lannuit 7 pou rive. 8 fevriye 2004, Radio Vision 2000, branche non o peyik d'Haïti, e ben li te pye, puis esandye par de partizan Lavalasse, qui te en tête, Naou Marcellus, Richard Estimable, Chili Charles, ancien directeur départemental de la police du Nord. Incident si a arrivé quelques jours après que Naou Marcellus t'ait proféré des menaces à l'encontre de cette station. Il était menacé et puis il attaqué directement. 21 février 2004, bien le journaliste Elisène Pierre Direkteur Radio Hispanyola Internasyonal E ansyen korespondant Radio Metropole Nen kapayisyen Misyè, viktim yon tentatif d'assasina E na ou Marcelus Yo te wè misye anndan yon veyikil kote l t ap planifye pou asasinen sitwayen sila. Le Men nèg ki sot Sedatè n la, pa gen pwoblèm. Se sa m ap di nou an wi. Gen moun la k kòmanse konprann sa m ap li a wi men gen ki pa konprann tou. Sa afè pa yo ap regle. Pa gen pwoblèm. M pral montre kòman nèg isi frajil. Sètadi, se menm rapò sa t te soti kont nèg sa yo an 2009, menm òganizasyon an ankò egziste menm moun yo ki te fè pati de enstisyon sa ankor la, menm nèg sa yo pral retounen la parèt sou nou an 2015, pa gen anyen ki di kont yo. E si w al gade nan achiv ou, ou pral gade zanmitay ki devlope ant anpil ladan yo e responsab rnddh yo. Suivez mon regard on jou na konprann on jou na konprann men lèd gran timoun men kounya nou tèlman fanatik nou pap konprann non ou wè sa wap di ou pap konprann sa map di la men yon jou nap konprann pa gen pwoblèm donk 19 me 2004 gen yon plent ki te depoze nan pakè tribinal premyè enstans kap ayisyen pa radyo vizyon 2000 ki reprezante pa le kabinè mètre Gervais Charles kontre Naroum Marcellus. Richard Estimable epi Ay m fè m pèdi la non Sa m ap di la enpòtan pou peyi a wi Mèt Jevè Charles wi Contnaou Marcellus Richard Estimable Chili Charles Jean Bertrand Aristide e Mario Dupuy Enben Titid yo te pot plent pou li tou Sa yo di Anyen pa rive Yon peyi difisil Ansuit kiyès ankò Guy Philippe. Guy Philippe la tou wi. Kandida pou depatman Grandans peyi an dezole sou banyè FRN. Misye fè objè yon manda entènasyonal ki anrejistre o nimewo 05 tirè 208 74 ki emi pa lajistis amerikèn an dat di 22 novanbre 2005. Aah Ade ou wè Guy yo tap veye Guy lontan yo pat jwenn okazyon pou yo pranl ou konprann sam diw epi yo tap tann li jiskaskel rive la an 2016 pral 2017 konsa epi yo kitel fin eli kòm senatè epi yo fon jan la yo debake yo pran yo pran afè yo yo tap chèche misye kèk tan wi depi 2005. Grégor Chevry, candidat pour plateau central, sous bannière fusion des sociodémocrates. Monsieur renvoyé des forces armées d'Haïti FADH en avril 1989 sous la présidence de Prosper Avril pour son implication présumée dans le trafic de la drogue. Pas un problème. Ah ben, voilà. Euh, bah, Epi genyen kiyès oh David Chery tou wi non men non David Chery la a tou wi David Chery se ton gwo lis papa David Chery kandida sou banyè kiyès alyans pou lavansman e laliberasyon dayiti ala pati Renold Georges e pati sa e pa sa pa sa pou le departeman de lwèst misye kondane a yon pèn afiktiv pa lajistis ayisyèn pou eskwokri anben gen nè nan bay nan bay e kòman bay sa te rele ankò. par ailleurs être munie des pièces suivantes. Une reproduction ou photo de la signe, donc quatre, articulations, identification, ou à défaut un certificat délivré par l'ONI. L'expédition de la déclaration de naissance ou à défaut un extrait des archives du dit acte Un kopi otantifiye du titre de propriété attestant que le candidat est propriétaire, etc. etc. etc. Donk, moun sa yo m sot site la a, an 2009, rnddh soti rapò sa le 3 fevriye 2009, kote li voye l bay CEP a pou l di moun sa yo, Swivan sa yo gen sou do yo kap peze kòm akizasyon, kòm dosye louch, kòm enplikasyon nan yon seri de dosye grav, nan krim de san, etc. Yo pa kapab vin kandida.